Bondye, Bondye m, poukisa ou lage m konsa? Poukisa ou rete lwen m konsa san pote m sekou? San koute jan m ap plenn lan. Tout lajounen m ap rele ou, Bondye mwen, ou pa reponn. Tout lannwit m ap rele mwen pa ka dòmi Men, se ou menm ki Bondye Ou chita sou fotèy ki apa pou ou a Pèp Izrayèl la ap fè lwanj ou Zansèt nou yo te mete konfyans yo nan ou Yo te fè ou konfyans, ou te sove yo Lè yo te kriye nan pye ou, Ou te wete yo nan move pa. Wi, yo te mete konfyans yo nan ou. Yo pa t janm regrèt yo te fè sa. Men, se pa moun mwen ye ankò, se yon vètè mwen tounen. Tout moun ap meprize m, tout moun ap pase m nan betiz. Tout moun ki wè m pase m nan rizib, y ap lonje dwèt sou mwen, y ap fè siy sou mwen. Y ap di m konsa, 'Jan ou te konte sou Senyè a, poukisa li pa delivre ou? Si Senyè a renmen ou, poukisa li pa ede ou? Se ou menm ki te fè m soti san danje nan vant manman m, se ou menm ankò ki te pwoteje m lè m te nan tete. Depi nan vant manman m, se ou menm k ap pwoteje m. Depi anvan mwen te fèt, se ou menm ki Bondye mwen. Pa rete lwen m konsa, malè prèt pou tonbe sou mwen, mwen pa gen pèsonn pou ede m. Lènmi m yo anpil, yo sènen m toupatou. Yo tankou gwo towo bèf peyi Bazan. Kote m vire yo la, yo louvri bouch yo, ou ta di se lyon k ap gwonde ki prèt pou dechire mwen. Mwen pèdi tout fòs mwen, tankou dlo ki tonbe atè. Tout zo nan kò m dejwente, mwen santi kè m ap kase, tout zantray mwen ap bouyi. Fòs mwen ap chèche tankou labou nan. solèy. Lang mwen kole nan fon bouch mwen, mwen santi m prèt pou mouri. Tankou yon bann chen, mechan yo sennen m. Bann mechan yo fèmen m toupatou. Yo kraze de men m ak de pye m yo. Tout zo nan kò m parèt, y ap gade m, y ap veye m, y ap separe rad mwen antre yo menm, y ap tire osò pou rad mwen an. Pa rete lwen m konsa, Senyè. Ou menm ki tout fòs mwen, prese vin pote m sekou. Pa kite yo touye m ak kout nepe, pa kite chen yo devore m. Wete m nan bouch lyon yo, delivre m anba towo savann sa yo. Ou reponn mwen, Senyè, m a di frè m yo tout sa ou te fè pou mwen, m a fè lwanj ou lè yo tout reyini ansanm. Nou tout ki gen krentif pou Senyè a, fè lwanj li. Nou tout pitit pitit Jakòb yo, chante pou li. Nou tout pèp Izrayèl yo, adore li. Li pa meprize pòv yo, li pa fèmen je l sou soufrans yo. Li pa rete lwen nou. Lè yo rele l, li reponn. M ap fè lwanj ou pou sa ou fè nan mitan tout moun yo lè yo reyini. M a fè sa mwen te pwomèt ou. devan tout moun ki gen krentif pou ou yo. Pòv yo va manje mezi yo kapab. Moun k ap chèche Senyè a va fè lwanj li. Y a viv ak kè poze pou tout tan. Tout nasyon yo va sonje sa Senyè a te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. Se Senyè a ki wa, se li menm ki domine. sou tout nasyon. Tout gran nèg sou latè va bese tèt devan li, yo tout ki la pou mouri, yo tout ki la pou al anba tè, yo pral adore li. Jenerasyon k ap vini yo va sèvi li, moun va rakonte istwa Senyè a bay pitit yo. Pitit yo menm, lè y a fè pitit, y a fè konnen Jan Senyè a te delivre l, ansanm ak tout sa Li fè pou ou. Konbyen tan ankò w a bliye m Senyè? Genlè ou bliye m nèt. Konbyen tan ankò m a rete san m pa wè ou? Konbyen tan ankò pou m soufri? Konbyen tan ankò pou m gen lapenn nan kè mwen? Pou m gen lapenn lajounen kou lannwit? Konbyen tan ankò lènmi m yo va pilonnen m anba pye yo? Gade m non, Senyè! Reponn mwen non, Bondye mwen! Kenbe m pou m pa mouri. Konsa, moun k ap pèsekite m yo pap ka di, 'Nou fini avè l'. Yo pap gen chans wè m tonbe pou yo kontan. Pou mwen menm, se sou ou mwen konte, paske ou renmen m anpil. Kè m kontan paske ou delivre mwen, m ap chante pou Senyè a paske li te bon pou mwen. Ala bon sa bon pou moun ki pran ka pòv yo! Senyè a va delivre l lè l nan tray, Senyè a va pwoteje l, li pap kite l mouri. L ap fè l viv ak kè kontan sou latè, li pap lage l nan men lènmi l yo. pou yo fè sa yo vle avè l. Senyè a va ba l fòs lè maladi fè l pran kabann. Senyè a va ba l gerizon lè li malad kouche. Mwen menm, mwen te di, Senyè, gen pitye pou mwen. Geri mwen, paske mwen te peche kont ou. Lènmi m yo ap pale m mal, y ap di, Kilè l a mouri? Kilè ya bliye l? Moun ki vin wè m yo se yon bann ipokrit. Se ramase yo vin ramase tout kalite move nouvèl. Soti yo soti, yo pwomennen rakonte yo toupatou. Tout moun ki pa vle wè m yo mete tèt yo ansanm pou pale nan zòrèy sou mwen. Yo kwè m fini, nanpwen remèd pou mwen. Y ap fè yon pakèt vye lide sou mwen. Y ap di. Misye kondane kote l kouche a. Nanpwen li leve pou li ankò. Ata pi bon zanmi m lan mwen te fè konfyans anpil la, moun ki te konn manje sou menm plat avè m lan, ata li menm li rayi m. Y ap di, Misye kondane kote l kouche a. Nanpwen li leve pou li ankò. Ata pi bon zanmi m lan, moun mwen te fè konfyans anpil la, moun ki te konn manje nan menm plat avè m lan, ata li menm, li rayi m. Men ou menm, Senyè, gen pitye pou mwen. Mete m sou de pye m ankò, pou m ka ba yo sa yo merite. Ma konnen ou kontan avè m vre. Si m wè lènmi m yo pa banboche sou do m, wi, w a soutni m. Mwen pa fè anyen ki mal, w a fè m kanpe la devan ou pou tout tan. Ann fè lwanj Senyè a, Bondye pèp Izrayèl la, ann fè lwanj li pou tout tan.